Lè de venn nan dèyè ou, lèt kaye kase tèt ou, jan ti pwovèb kreyòl la di. Frèzesè byeneme pandan dènye moman yo la a, tout kondisyon yo reyini pou ke eklatman sosyal la kapab fèt. Nan jou pase yo ou raple w, Premye Minis Ariel Henry, gade non t ap swete popilasyon ayisyèn nan pase koup di mond lan nan serenite ak fratènite, kout bal nan dèyè nou, masak ap fèt, li fèmen je l sou sa. Men li swete pèp la pase koup di mond lan nan serenite. Ebyen frè se sè byeneme selon konpayi Verticas se ke Ayiti pèdi dwa pou ke li retransmèt match koup du mond lan paske yo pa vle peye. Men, sa parèt biza, gon bagay ki pa klè. Premye minis lan ansanm avèk minis lakilti a te di Ayiti gen dwa pou ke yo retransmèt tout match yo gratis ti cheri. Epi men kounya yon konpayi di yo koupe siyal la paske nou pa vle peye men ki kantite kòb konsa rete la m pral ba ou detay. Gen yon jenn gason pèp ayisyen nan peyi dayiti ki prezante devan laprès ansanm avèk yon pwodui ekstraòdinè eleman sa ki fabrike jile pa bal. Kòm nou konnen pandan dènye moman yo la a, dosye ensekirite nan peyi Dayiti, vi pyès moun pa epanye. Men kesyon k ap poze, se ak kisa jile pa bal sa fèt? Ki katouch ki p ap ka travèse l? Rete la, ou pral tande deklarasyon Jenn gason sa. Yon gwoup dyaspora nan peyi Lèzetazini deside mete yon mouvman sou pye. Donk yo lanse yon inisyativ nan dat kap 8 desanm kap vini la a, yo ap genyen pou yo reyini nan Manatan devan konsila Repiblik Dominikèn nan peyi Lèzetazini yon fason pou di non ansanm avèk politik rasis gouvèneman dominiken an anvè Ayisyen kap viv an Repiblik Dominikèn. Kòman sa ap fèt? Ou pral jwenn plis detay talè konsa nan men kèk manb inisyatè mouvman sila. Rale chèz ou chita konfòtableman Fouco Zanmi Enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like. Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an e kont sa ki se te, Chato a kraze pa gen moun ki ka ranje l. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante. Repons lan se ze. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen, Pase la a, mwen menm m'ap pase la a nan rankontre pi devan. Pase la a, mebyen mwen menm m'ap pase la a nan rankontre pi devan. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, madmwazèl, e zemesye, jan ke m te anonse w, lè devenn nan dèyè w, lè t ka e kase tèt ou. Malgre tout mannèv nèg yo ap fè yon fason pou ke yo peze pèp la, pou l pa manifeste kont lavi chè, kont grangou, kont ensekirite, ebyen frè se sè byeneme, nan moman peyi Dayiti rive la a, sitiyasyon an, malgre tout mannèv nèg yo ap fè, kan menm bagay la di pou yo, devenn nan dèyè yo, e nan jou kap vini yo la yo ka sezi wè, yo achte fresko, li pa glase. Fò m di w, Ayiti pèdi dwa pou l retransmèt koup di mond lan. Selon deklarasyon Direktè Jeneral TNH la ki se Gamal Augustin ki konfime nouvèl sila. Selon konpayi Verticas yo retire siyal la sou Ayiti ok. Moun nan peyi Dayiti se sou WhatsApp bon kòm etan done gen divès sit yo bay match. Zafè chita devan televizyon nan peyi Dayiti pou ap gade match se fini. Yon moun ki pa gen aksè ansanm avèk yon telefòn entèlijan, se nan bouch moun li ka tande kòman match la te dewoule. Donk se dènye match Ayisyen gen chans chita devan televizyon yo ap gade. Ajantin ansanm avèk Polòyn. Donk Polòyn pèdi devan Ajantin 2 a 0. Men frèzesè byeneme, konpayi Verticas fè konnen Ayiti ki pa gen dwa pou l retransmèt koup dimond lan se akoz yo pa vle peye. Konpayi an egzije pou ke gouvèneman ayisyen an ba l ansanm avèk tout fifa World Cup 2 pwen 5 milyon de dola. Èske w tande? Konpayi a egzije pou gouvèneman ayisyen an ak tout fifa World Cup 2 pwen 5 milyon de dola. Men la a bagay la on ti jan grav. Lè yo di m gratis, sa vle di 2 pwen 5 milyon. Pase ke gouvèneman an te anonse woy fratènite, li gon bòn nouvèl pou peyi Dayiti anmwey e byen nou gen dwa pou ke nou retransmèt match yo gratis ti cheri. E pi men kounya la a, konpayi koupe siyal paske leta ayisyen pa vle peyi. Non leta ayisyen pa vle peye non la a fò Ariel bon moun ti eksplikasyon paske m konn vyouz nan peye sa se yo menm ki te vin di gratis jounen jodi a yo pa ka di gon total de 2 pwen 5 milyon de dola pou yo bay donk eske te gen yon dil ant gouvèneman ansanm avèk konpayi sila paske nou konnen nan peyi dayiti pa gen anyen ki enposib e tou manti pa fon zafè ti nèg se mistè. Donk nou konnen pandan jou pase yo, jan ke te gen manifestasyon peyi lòk depi lè dosye koup di mond lan kòmanse pèp ayisyen, ebyen tout moun gade nou tanzantan bezwen konnen nan ki nivo Brezil ye, nan ki nivo e Ajantin ye, nan ki nivo Almay ye, eske lap rive nan 5 etwal, eske Brezil ap fon 6 zièm etwal, eske Messi ap resi pran koup di mond. Donk se pawòl sa yo kap monte desann Ariel Henry dol fon ti poze pandan nan dènye moman yo la zèb kòmanse ap pouse sou do granmoun nan. Plim kòmanse repouse nan do l ankò. E deja li te anonse pèp ayisyen an pou ke yo pase koup di mond lan nan serenite fratènite byen ke nou pa ka manje, ensekirite, moun ap mouri, masak ap fèt, anyen pa di. e nan jou pase yo sou antèn RTVC, André Michel deklare sou gouvènman l nan pa genyen masak ki fèt nan peyi Dayiti. E yè maten, nan zòn Sous Matla pèp Ayisyen, plis pase 15 moun mouri, kay boule. Ebyen, chèf gang Izo te vin enstale nan zòn nan, masakre pèp la. Gouvènman pa di way sou li. Atò si Jovenel Moïse te la, lè konsa gwo manifestasyon te gentan fèt nan peyi Dayiti, ou pa tap ka sipòte André Michel sou twitè, men li fè konnen, pa gen masak ki fèt pandan Ariel ap dirije a la. E mwen menm m te toujou di l nan jou pase yo, jou ap gen vrè masak nan peyi Dayiti, pa gen rapò kap soti. Jou ap gen vrè masak nan peyi Dayiti, pa gen moun kap pale. e jounen jodi a nou an fas reyalite a. Donk premye minis Ariel Henry ki fin panse l fin bon, paske ayisyen gen kouraj pou ke yo negosye ensekirite, pou yo negosye lavi chè, pou yo negosye gaz la ki monte, pou yo negosye grangou men yo pap negosye koup di mond yo. ebyen PM nan fon jan l ba yo ti baay nan men yo, ebyen men jounen jodi a, yo retire dwa sa yo koupe aksè a pèp ayisyen, donk premye minis Ariel Henry bwa kale dèyè w piske bagay la pap dous pou ou pandan dènye moman yo la pandan fen dane a la. E frèz e sè byen emen fòm fè yo konprann m poko janm wè yon pèp pasiv konsa, m poko janm wè yon nasyon pa serye blofè konsa, paske raple w nan jou pase yo, Nou fè plis pase 2 mwa lòk peyi poukisa gaz la ki monte. E nou menm pa bor isit nou te eksplike pèp la nan bon ti mamit kisa dosye a ye. Paske lò w tande nan peyi dayiti pa egzanp genyen savon. Nèg nan sektè prive kap rantre savon nan peyi a bezwen monte savon an kòman yo fè l? Youn rele lòt yo, youn konekte ansanm avèk lòt. Yow, degaje w rantre savon an wi, n ap kreye yon rate atifisyèl. Youn di lòt, pale, pale, pale, epi sa w tande a, voup yo bloke, ou fè plis pase 15 jou ou pa ka jwenn savon. E lè w pa ka jwenn li an, moun k al achte savon pou yo vann nan depo, vann pa twa, pa sis pou boutik. Lè konsa, lè moun sa yo vin mande savon, yo di moun yo, en-en, savon an monte wi, fò w fè kòmand lan depi 15 jou davans. Epi, ou pote lajan ale, ou fè kòmand lan. Lè savon an pral soti, l ap 2 fwa kòb li te ye anvan an. Donk se konsa yo chwazi monte pri pwodwi nan peyi a, podja bay ministè komès, bon moun ki nan tèt ministè a sa avè yo l rete son djòb l ap fè tou, ou konprann, paske peyi dayiti, kòman peyi a fonksyone, jodi a m gen dwa vann sa a tèl pri, demen si Dye vle m chwazi monte l, m granmoun, m se mèt tèt mwen, m non savan, m fè sa m vle. Èske w konprann bagay yo? Paske, mesye yo batay, yo kreye yon rate atifisyèl gaz. Konprann byen. Kreye yo kreye rate atifisyèl la, kòm li t ap vann 250 goud, kounye a la w ap fòse achte l a 1000 goud, paske l ra, w ap achte l a 1500 goud, w ap achte l ak 2000 goud. Donk si ke w ap achte l a 2000 goud, w ap achte l a 1500 goud, w ap achte l jiska 3000 goud grenn galon an, e dèfwa w achte grenn galon gaz la li gen dlo ladan l kraze motè w e gen kote ou rive yo pa chwazi vann ou yon grenn galon gaz se tout 5 galon an pou w achte konprann byen kounya a yo etidye nou yo jwe nan may nou yo wè kòman nou fonksyone donk si w ap achte l nan pri sa yo menm si yo mete l 570 goud ou pa ka dan en. Konprann byen wi ou pa ka di anyen. E pandan yo di w pa gen gaz la, gon seri de moun ou jwenn ki atè nan lari ki gen gaz. Kote yo jwenn gaz sa? Kote yo jwenn li si ke gaz la pa disponib li chè? Koman w fè jwenn nou menm? E moun k ap vann gaz la se moun ki nan menm sitiyasyon ansanm avè w. Se pou m fè w konprann nan yon moman ki difisil nan peyi Dayiti, Toujou gon gwoup moun ki benefisye de pwoblèm nan. Toujou gon gwoup moun k ap batay pou rich nan pwoblèm nan. Paske peyi a son peyi kote ke machann pa gen pitye pou konsomatè final. E tout otan ke ou pa pwoteje konsomatè final la. Donk moun k ap vann an gwo a pa Moun kap vann an gwo a pa pwoteje machann kap vann an detay la nou pap soti la pou nou rive la paske si gon desizyon kap pran fòk ke li kapab pran nan enterè nou tout donk mesye yo ki kreye rate atifisyèl la e tandiske yo ap bay gaz la an konn gout yo gen kontwòl li epi voup yo monte l monte yo monte l kounye a yo di si moun yo ka achte l tan kòb yo ka peye l tan. Donk kounye a la sa ki pral pase popilasyon li menm pral kòmanse lòk pou gaz ki monte. Konprann byen wi. Gaz monte li fè 2 3 mwa sa w tande a gaz pral bloke, gaz pa ka soti Varreux, G 9, pawòl monte desann se toujou menm mannigèt pouvwa. On bagay ki klè devan je nou tout. Ebyen sa ki pral pase, lè ke ou pase yon bèl bout tan w ap achte gaz la byen chè, w ap peye kous byen chè. tout bagay monte wap achte manje chè, donk nan espas 2 mwa ou gentan abitye ansanm avèk sistèm nan, ou negosye lavi chè a, ou negosye razè a, ou negosye grangou a, ou negosye monte gaz la. Si ke w t ap achte l 3 mil goud, ou t ap achte l 1500 goud, e nou kapab wè, lè gaz la soti kòman, gade nou sou tout rezo sosyal yo, divès jounalis, we, we, we, gaz la lage, anmwey, jounen jodi a se jounen pou n al ravitaye, mete gaz nan machin nou, men, pa bliye nou te lòk peyi a paske l te monte, kòman nou fè aksepte pran l konsa, tande byen wi, kòman nou fè aksepte l pran l konsa tandiske l pa desann? poukisa nou te oblije lòk. Fòk ke nou konprann mannèv nèg yo. Yo kreye rate a, yo monte pwodui a, ou manifeste, apre yon bèl bout tan yo rete danmanng, epi apre sa yo toujou lage l sou mache a menm pri a, ebyen, kòm etan done ou ta pral achte l tan, ebyen, men w jwenn li a 500 konbyen, epi ou pote boure men w bliye si se paske l te monte ou t ap manifeste. Donk medam matmwazèl e mesye, 2 pwen 5 milyon de dola leta ayisyen sipoze bay pou ke nou gen aksè pèp ayisyen poun fin gade rès koup di mond lan. Men avèk pwoblèm nou gen nan peyi dayiti konbyen kòb yon elikoptè vann? Pase yon peyi tankou ayiti ki chaje tèt mòn ou pa ka gon lapolis ki san elikoptè? Ou pa ka pa gen lame dayiti? E raplew premye janvye 2022 deklarasyon majò lame dayiti a ki te mande yon cha daso, yon veyikil daso, avèk yon elikoptè pou ke yo kapab mete sekirite disi 2 semèn nan peyi a. E kounye a la ou pral tande lajan 2.5 pou nou gen aksè tandiske nou gen ensekirite. E sa fè tris, sa fè mal pèp ayisyen lè w gade kòman lòt nasyon ap plede pran pitye pou nou. Depi w wè yo ap plede pran pitye pou ou, ou vin raz, ou vin lèd, ou vin san respè donk lè konsa moun ap kolekte ti bounda monnen, ti bouda monnen pou lonje ba ou, ou menm ou fè figi ou byen fen, mèsi wi, Bondye ap remèt ou sa, ou menm kilè w ap bay pou yo di w Bondye ap remèt ou sa tou. Men jan nou fè visye konsa. Ou pa toujou wè sa? Wi, la gon bagay nan kwim, Bondye va remèt ou sa, bon. Travay tou pou ou bay yon lòt o o! Wi, la gen tèl bagay, Bondye va beni, si Bondye pat beni m kòman m tap fè jwenn pou m ba w? Al chache travay ou fè. Donk, medam, matmwazèl e mesye, fifa te anonse Ayiti gen aksè pou ke li transmèt match la gratis ti cheri, transmèt koup di mond la gratis ti cheri. E men kounya la konpayi fè konnen gon 2 pwen 5 milyon de dola nou te sipoze bay. Donk gon bagay ki louch, fò Ariel vin ban nou eksplikasyon sa kap pase konsa. Donk si ke yo kapab chwazi Ayiti pou yo di Ayiti konsa, e byen nou baw li gratis pase m konnen son vye pòv ou yo pa gen anyen nan menw. Gon pakèt lòt peyi se peye yo peye menm jan ansanm avèk Repiblik Dominikèn. Wi e peye pèp ayisyen, peye yo peye pou gade. Lèzetazini, Kanada, menm jan tou nou te ka travay pou nou peye. Donk nan kafou nou rive la a, desizyon ou wè ki pran an m pa kache di w se paske eklatman sosyal la sou wout pou l fèt. Si dirijan nou yo te pran responsabilite yo jounen jodi a se pa nouvèl sa anmwey wi yo koupe aksè ak ayiti nou pa gen dwa gade match non e pat nouvèl sa nou tap jwenn tout moun tap alèz lakay yo gen elektrisite pou ke nou gade foutbòl la nou gen dwa avèk lwazi tou. men se paske nou gon pakèt bann dirijan visye vòlè, ganpil nan yo la ki gentan kite peyi dayiti, yo ale nan lòt peyi, yo vwayaje menm, yo ale Qatar pèp ayisyen pou yo al gade, pou yo ke yo al asiste koup di mond lan, fòk ke nou bay yon leson pou yo aprann konstwi lakay, jounen jodi a se pa moman pou nou nan plezi, se moman pou ke nou pran responsabilite nou, pou n siyen petisyon an, pou n bay otorite yon leson. Operasyon depòte fanmi otorite kòwonpi pou n vin travay lakay, pou moun sispann rantre nan pitye nou, pou moun sispann ban nou bagay men se pa paske nou travay pou li men se paske nou mal, se paske nou pa kapab gade nou yo fè nou gras non. Nou pa kab viv konsa. Nou paka yon nasyon pou nou nan eta sa, tout sa pou yo ba nou se gras. Ebyen men non, kòm nou konnen Ayiti pa bon, ebyen pase l non gratis. E tandiske gwo lajan ap brase nan peyi a, 12 milyon de dola ap peye chak mwa Dimitri Vorbe pou blakawout. Nèg ap fè 42 milyon dola chak mwa nan gaz bon jounen jodi a yo ap fèl pi rèd toujou pase Jovenel Moïse pa la e li k tap goumen ansanm avèk yo Ariel se rete l rete avè yo e se yo menm ki mete Ariel e se pou sa yo yo touye Jovenel Moïse èske ou kapab konprann imilyasyon a goch imilyasyon a dwat imilyasyon devan dèyè tout kote nap kouri kite lakay nap pran imilyasyon deyò donk se moman pou ke nou. Ini nou pou nou fon chenn solidarite pou ke nou siyen petisyon pou mande ansanm avèk l'ONU peyi ki pran sanksyon kont otorite nan peyi d'Ayiti kap finanse gang ki nan tout vye zak malonèt, depòte yo, retounen yo nan peyi d'Ayiti. e byen yo sezi, kont yo jele, remèt peyi Dayiti lajan sa yo, n ap bezwen yo. N ap bezwen yo pou ke nou kapab fè wout, n ap bezwen yo pou ke nou kapab batay pou konstwi plis santral elektrik jan prezidan Jovenel Moïse te kòmanse, pou ke peyi a kapab gen kouran. N ap bezwen yo pou ke nou kapab enstale ponp nan divès vil pwovens pou moun yo kapab gen aksè ansanm avèk dlo pou yo plante latè. N ap bezwen yo pou ke nou kapab konstwi e sant jemoplas, pou ke nou kapab rebwaze peyi nou. N ap bezwen yo pou nou konstwi lekòl, n ap bezwen lajan sa yo pou nou konstwi lopital. N ap bezwen yo pou ke nou kapab mete peyi nou nou nivo, pou ke nou fè refòm nan bwat leta yo, pou moun sispann pran pitye pou nou. Se tris wi pèp ayisyen, gen kote ou rive moun nan ka chwazi fè w kado yon bagay men se paske li wè li kapab jwenn plis. Men gen kote ou rive epi di w pran sa non, humm, kòm m konnen w pa kapab m te kite sa pou ou wi. Yo toujou gen yon ti bagay yo ap mare ba ou, yo ap mare ba ou non, non, non ke wòb, non ke mouchwa, non ti sak, humm. Kenbe sa pitit nan men w pase m konnen bagay yo pa bon, kenbe l, l ap byen itil ou. Men yo paka ba ou bay la sou gran tribin pou yo di waw felisitasyon gade non se son gwami ebyen vwala ou te travay gade non tout moun leve pou bat bravo men depi se ti bagay yo ap kolekte pase kòbèy pou fè kèt epi pou yo metel nan ti sak pou yo ba ou pa dèyè humm mèsi anpil wi bondye ap beni w men kilè bondye ap beni w menm bondye pap janm beni w kilè wap sispann di moun bondye ap beni yon lòt bondye pap beni w tou. Eske Bondye pap beni w tou? Oh la gon bagay nan menm Bondye va beni nou kominote entènasyonal la silvouplè voye Jezi men non men non fò nou kite defo sa bay tout la sent jounen nou pa ka fè nou pa ka se jan de aksyon sa yo nap fè epi nou nan tout vye zak malonèt nap fè gwo lajan mande m si nou gen ti talbè si nou gen aloufati gele anndan vant nou pa konn sa nou fè a lajan. Men nou nan tout vye zak malonèt, nap destabilize, nap finanse gang epi tout jounen nap mande. Non, pèp ayisyen moman rive pou ke nou bay mesye sa yo yon leson an dedan peyi dayiti. Medam, madmwazèl, zemèsye, ensolit nou pou jounen jodi a bon. Wè lè devenn nan deyò se gwo koze. Men yo souvan di la marine pa metye. Bon sak pase madanm nan la, li wè lòt la gon kòd lap pandye epi li menm la chache yon kòd poul pandye tou? An nou gade videyo sa ansanm. M poko janm sezi konsa. Medam, madmwazèl, se mesye jan ke m te anonse ou, genyen yon jenn gason ki prezante devan laprès. Donk, li prezante devan laprès ansanm avèk yon jile pabal ke l fabrike. A kisa l fè jile pabal sa a? Ki katouch ki kapab travèse l e ki katouch ki pap ka travèse l? Nan ki lide li vini ansanm avèk e jile pabal sa? Pou plis detay, ann tande deklarasyon l devan laprès. Sa se yon ekipman de sekirite. Alò, li prezante nan modèl sa se jis ke E se prezantasyon an. Sa vle di nou te ka met plis bagay ladan. Ok. Alò, li prezante nan modèl sa se pou se pou m jis idantifye nivo de sekirite a. Pa egzanp, sa se nivo toraks la, se la li se la li pwoteje. Ok. Alò, m te ka mete plis bagay ladan. E sak fèl gonfle a tou se paske li plen eponj ladann ok gen anpil eponj e li demontab ou ka demontel pak an pak ou ka dezipel virel lanvè landwat tankou yon valiz ok e nòmalman nivo blendaj la se sa ki pi enpòtan mwen fèl a plizyè mwen fèl avèk plizyè septans ok. M fèl a plizyè sibtans e map jis di sa ki pi fasil pou jwenn yo, ou konnen se pa yon bagay ki fasil ok map jis di sa ki pi fasil pou jwenn yo e rès yo m pap di yo e m fèl avèk e sab lanmè e kaskamit mastik epi tou plak de pari e eksetera e nòmalman m panse ke m te ka bay yon prestasyon la yon demonstrasyon e m poko jwenn otorizasyon m te ka montre nou an nan ki nivo l ke l blende e mwen mwen. Mwen fab sa se premye envansyon m ok mwen em sur ke li li resistan a pa mal de kalib ok se pou sa m te ka fè yon demonstrasyon la epi pou tout bagay kòrèk alò vu ke m poko jwenn otorizasyon an alò m ap jis fè prezantasyon an. Ok di nou konbyen tan sa pran w pou w te kapab reyalize èv sa? Ok pou m reyalize l mwen. Mwen sanble materyo yo, mwen kòman, mwen fè 6 jou, 6 jou pou fabrikasyon tout lizyè yo, 6 jou e mwen depanse anviwon 20 mil goud ok, mwen depanse anviwon 20 mil goud pou tout èv sa yo. Men se ki kote w jwenn materyèl sa yo a chili? E nan kekay wi, materyo yo plis e materyo yo plis imil yo se yo m itilize, m jis fè rechèch sou yo, alò li, sa ke ou plis pa bay valè la se li ki pi enpòtan. Tankou kiyès nan yo? Pa egzanp kastamit, mastik, tout moun panse se pou kole po l epoutan li ka fè yon materyèl de sekirite ok men se pa li fòseman ou ka melanje l a lòt bagay lè ke li vin fizyone l ap vin di epitou l ap bay yon nivo blendaj. Non mwen te al mande otorizasyon nan. Nan FADH alò bagay yo pa yo pa si fasil. Non, si yo pa la ou m ta la ou, m mete je dal sou map poze. Non, m tap deplase a, m tap deplase a tout moun. Mwen tap deplase avèk tout moun e ki ap eseye, nou gen polis la, nou tap chèche tout mwayen posib pou nou eseye. Alò yo di m se pa yon bagay ki fasil enben m jis fè prezantasyon an. Ok. Di nou non, a ki kalib ou panse J. Dessalines li ka reziste? Wi se sa m di w, se la m tap vin fè di e demonstrasyon an pou m montre nou. Men poukisa se yon jile ou chwazi fè? Mwen chwazi fè yon jile akoz de sitou nan fason ke jan ke nap viv yo toujou di ayisyen pa fè anyen ok yo toujou di ke nou pa konn nou pa konn anyen e tout bagay se aletranje alò mwen mwen demontre sa mwen te ka demontre yon lòt bagay. pa konnen si nou pwodui ou pa. Yo jis devine l yo di nou pa pwodui. E poutan fòk ou mache pou wè. Ok. Mwen te ka pa soti, m jis pwodui. Se leta ki pa ankadre epi m t ap montre nou ke gen anpil moun ki plen talan. Ok. M te ka vini m fè yon lòt bagay tou. Ok. M panse ke. Eske m alò eske se pa yon mank de konfyans ki fè otorite lokal yo pa ba w yon Se jis mwen pran anviwon yon bon ti tan ladann. Se li menm ki gen tout kalite, se li gen, ki gen tout kalite pwodui yo. Ok, gen bagay m pa site. Sa se plak la. Li fèt alamen. An reyalite, jile a peze anviwon 30 kilo. Se jis pou eseyaj la mwen te fè. Se se sa, eske kounya la kontrèman a ravèg sa ki fèt nan non yon konpayi epi otomatike yo fèl e moun ki fèl yo di e sa li rezistan a avèk tèl ou tèl kalite eske se pa youn nan rezon ki lakoz e tou manmide yo kontre sa ki fèt. Nòmalman tout sa wap jwenn nan vi an se rezilta. kote leta gen kontwòl tout bagay, lè ke gon sitwayen ki vini ansanm avèk yon ide konsa, ebyen, gouvèneman an tou pran moun sa li mete anba zèl li. Poukisa? Paske lè w gen yon jenn gason konsa ki prezante talan li, ki montre w ke yon jile pa bal ke l fabrike. Pa bliye nan peyi Dayiti pandan dènye moman yo la, n ap konnen yon ensekirite tèt chaje. Donk, Leta ayisyen sipoze ankadre jenn gason sa a. ba li bon jan materyèl pou ke nou kapab kontinye fè jile, okontrè l t ap trè trè bon pou nou pwiske nou konnen lè Taywann, lè Kore di Sid ba Ayiti jile yo, yo rete sou tèt lonbrik polisye yo sanble a jile tèt langèt ou konprann, men si ke s on Ayisyen nan peyi Dayiti ki fè l, yo ap kapab pran mezi polisye yo konsa jile a ap rive anba vant yo pèp Ayisyen pwiske nou konnen grangou an rèd se nan manje diri ansanm avèk kin kola ki fè vant polisye yo Vin gwosè sa, men se pa byen manje yap byen manje vre ki fè yo gra se gaz pèp ayisyen plis grès ou konprann yap manje tout tchanpan anba rajè epi yap bwè bwason gazez donk tout mas grès la vin soude epi ou wè vant yo monte wotè sa ou kapab konprann se mal manje yap mal manje men se pa anfòm yo anfòm vre donk mèdam matmwazèl se mesye lè ke yon sitwayen parèt ansanm avèk yon ide konsa. gouvèneman an, esans ki la tou pase men pran moun sa paske imajine w yon bandi nou konnen pwisans bandi yo nan peyi Dayiti, ta tonbe fè jenn gason sa chantaj di l konsa fò w fabrike jile pa bal pou mwen. Ou wè ki kantite dega k ka fèt nan peyi a donk nou swete ke otorite yo panche sou sa, nou panse moun kap panse pou peyi dayiti paske nou konnen nan mitan tout pa bon yo kanmenm ap gon bon grenn pou voye zye sou jenn gason sa pou ke nou kapab ankadrel gen bon grenn toujou nan lapolis sa silvouplè voye je sou li ankadrel paske son bon inisyativ edel avanse ansanm avèk rèv li. ankadre l pou ke li pa al tonbe nan move direksyon, pou ke sa l ap fè a kapab itil peyi Dayiti, itil sosyete a, itil lapolis, puiske nou konnen pandan dènye moman yo la, dosye bandi se sèl kòk chante nan peyi Dayiti. Frèz e sè byeneme, jan ke m te anonse ou, gen yon gwoup dyaspora nan peyi Lèzetazini Damerik ki pran inisyativ nan dat. kap 8 desanm kap vini la a, yo ap gen pou yo reyini nan Manatan devan konsila dominiken an pou ke yo al denonse rasis gouvèneman dominiken an anvè ayisyen yo e non sèlman sa tou pou atire kominote entènasyonal la sou sa ayisyen yo ap konnen pandan dènye moman yo la a an Repiblik Dominikèn. Donk yo envite. Tout moun ki nan dyaspora fè sakrifis pou ke nou kapab debake an foul nan Manhattan nan dat kap 8 desanm lan, yon fason pou nou kapab fè revandikasyon nou pase. Pou plis detay, ann tande kèk responsab inisyatè mouvman sila a. Jodi an nou reyini la a e kote n ap eseye mobilize Ayisyen enpe patou atravè lemond nan kad yon gwo mobilizasyon ki ap fèt pou n kapab di non kontre diskriminasyon, vyolans e ki ap fèt kont frè n ak sè n yo an Repiblik Dominikèn. Jodi an li ekstrèmman enpòtan pou nou konnen ke nou pa vin la pou nou motive w sou sa ki ap pase an Repiblik Dominikèn nan puiske nou tout nou konnen deja ke La Repiblik Dominikèn antre nan yon kadre nan yon chas o sòsyè, yon chas o zayisyen ki ap fèt an Repiblik Dominikèn kote qu'il y a pas maltraité, humilié, tué, violé et même tué et frais Arsenio qui a vécu la République dominicaine. on démarche qui entrait dans le cadre de racisme et systémique qui mêlait avec la xénophobie sans pareil et ceci, tout ça a fait en violation systématique de toute loi, trete ak konvansyon ke Dominiken, Repiblik Dominikèn li menm li siyen avèk yon seri de peyi non sèlman ki nan rejyon an notamman Ayiti men tou anpil lòt peyi atravè lemonn. Jodi an nou vini pou nou kapab fè w konnen ke lè nen pran kou, je kouri dlo. Ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn yo, yo pa dè pitimi san gadò, eben lè yo touche nou menm tou nou touche paske nou konnen yon atak, yon vyolans ki fèt sou yon Ayisyen nan Sendomeng, se yon vyolans ki fèt sou Ayisyen toupatou, notamman nou menm ki nan dyaspora, piske yo menm tou ki ap viv andeyò peyi Dayiti, yo konsidere tou kòm dyaspora ayisyèn nan. Mennan, jodi an, nou vini pou n kapab fè w konnen gen yon gwoup Ayisyen ki nan dyaspora, notamman nan New York ki pran inisyativ pou nou kapab òganize yon kokennchenn mouvman plante pikèt. Gen moun k ap rele l sitting, gen lòt moun tou ki ka rele l yon picket line. Men lesansyèl sè ke nou tout Ayisyen nou mande pou nou kapab mobilize ansanm jou jedi 8 desanm k ap vini la pou n al plante pikèt nou, pou n al kanpe kòm yon sèl òm devan konsila dominiken an nan Manhattan, yon fason pou n kapab di moun yo twòp se twòp atò, pou n kapab di dominiken ke fòk yo kanpe sou zak vyolasyon dwa moun nan, fòk yo kanpe sou zak rasis ke y ap fè kont ayisyen yo. e fòk yo kanpe tou sou zak zenofobik ke yap fè yo, e se sak fè nou vin la pou nou envite w, ou menm kap swiv nou la kounya la, ou menm ki gen madanm ou, pitit ou, ki santi ke w touche pa imilyasyon, vyolans, e vyolasyon dwa ayisyen yo kap fèt an Repiblik Dominikèn, nou vin envite w pou vin patisipe ansanm avèk nou jedi 8 mars kap vini la, devan konsila Repiblik Dominikèn nan nan Manhattan pou n di moun yo Se twòp, se twòp atò. Pratikman, nou prale pou n kapab mont eksprime dezakò nou pa rapò o gouvèneman dominiken, men nou pa pral goumen avèk le pèple dominiken ki se pratikman on pèple frè, n ap konsidere l antanke tèl, jiskaske yo menm yo pwouve nou le kontrè ou ankò jiskaske nou menm pèp ayisyen nou fè yon assessment de situation an pou nou di ke yo pa vle viv avèk nou antan ke frè, nou menm tou nou pa vle viv avèk yo tou antan ke peuple frère. Men jiska prezan nou konsidere yo tankou yon peuple frère e nap mande yo tanpri pou yo kapab chanje fuzi yo zepòl yon fason pou yo kapab respekte dwa popilasyon an. fè apèl avèk yon frè w, fè apèl avèk yon sè w, fè apèl avèk yon kouzen, yon kouzin, nenpòt moun ou konnen ki kapab desann Nouyòk, Manhaen pou kapab al di non, non se twòp atò, eben envite moun sa yo jedi 8 desanm k ap vini la pou kapab vin pote mo pa yo, mo de soulajman yo, mo de pwotestasyon yo, yon fason pou n di dominiken yo ke E sa y ap fè a, nou pa tolere l. Jou jedi sa a, li pral yon jounen istorik, l ap yon jounen patriyotik, se sa k fè ke nou fè apèl ansanm avèk ou. Non sèlman nou fè apèl avèk Ayisyen ki an Repiblik, ki isit nan Tri-State Area a, pa egzanp nan New Jersey, nan New York ou ankò nan Connecticut, men tou nou fè apèl avèk Ayisyen k ap viv toupatou nan mond lan, sitou Ayisyen ki Kanada yo kote cho sa a li menm l ap pase. e nap mande yo si yo konnen yon konsila dominiken oubyen nou konnen kote gen yon anbasad dominikèn jou 8 desanm nan desann devan l al plante pikèt nou paske mouvman sa nou vle son mouvman entènasyonal ke l ye kote ayisyen toupatou ap di non non se twòp atò mentnan e m panse ke li ekstrèmman enpòtan pou nou konprann ke mouvman son mouvman sitwayen ke l ye. n ap kenbe l nan kad de yon mouvman sitwayen kote avèk pankòt nou, nou pral di non, nou pandan n ap respekte lwa nan zòn kote n ap viv lan, yo menm yo mete sou pye yon fason pou yo pa repwoche n de konpòteman nou. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, ebyen ou menm ki nan peyi Lèzetazini, nou ba w randevou 8 desanbre a midi nan Manhattan devan konsila dominiken an pou ke nou kapab al fè revandikasyon nou pase e pou nou atire kominote entènasyonal la sou sa ayisyen yo ap konnen an Repiblik Dominikèn pandan dènye moman yo la e nou konte sou prezans ou puiske sa kap pase a fè nou tout mal, se frè nou, se sè nou, donk li enpòtan pou ke nou angaje nou nan travay sa pou fè revandikasyon nou yo. pase. Frèz e sè byen eme map fè ou konnen la polis arete ti youri anpil nan nou konn ti youri nan dat ki te 28 novanb lan la sou yon moto pandan li te sou wout delma misye ki tap defann nan jou pase yo chèf de gang baz pilat la polis te arete ebyen la polis jwenn misye ansanm avèk Kèm cho donk deja komanse preparew pou pataje pataje pataje tout kote mizik sa non ou konnen lè fouco ap fon travay lè ke fouco ap avanse ansanm avèk yon pwojè se toujou yon plezi pou ke nou vini la. pou nou eksplike ou, e non sèlman sa tou, di ou nan ki nivo nou ye. Pèp ayisyen, bon m ba w goute, bon m ba w goute nan bagay la, ayayay ke bon Dye, o, pral gen rèl nan la repiblik, pral gen kriye nan la repiblik, nou pral frape koken yo, nou pral frape odasye yo, nou pral frape oligak yo, nou pral frape pwostitye politik yo, yon lòt fason fwa sa a. Frè se sè byen eme, apresye Fon ti goute non, fon ti goute melodi a. Di nou kòman w santi vag la, kòman w santi lanmè a ap monte, kòman w ap aranje w pou ke ou pataje tout kote mizik sila a. An nou swiv ansanm. M wè yon ti limyè pèp ayisyen. Gen bagay k ap vini. Prepare w non pou w pataje. Prepare w non pou w pa kenbe mizik sa pou kont ou. Pou w pa kenbe mesaj sa pou kont ou. Pou w pataje l tout kote. Rete konekte. Chak jou n ap di w nan ki nivo nou ye. Jiskaske nou lage bonm sa. Piske. fò n pale ansanm avèk oligak yo, fò n pale ansanm avèk moun ki manje prezidan an, fò n pale ansanm avèk pwostitiye politik yo, jiskaske nou fè yo tande larezon. Jan n di l pa bor isit, Ayiti diktati, la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete. Frè e sè byeneme, byenvini nan Ayiti peyi espesyal. Bon, m ap poze tèt mwen kesyon, kòman premye minis Ariel Henry pral fè ansanm avèk moun sa yo? men nou pa gen aksè pou ke nou retransmèt koup di mond lan non mezanmi bon sa fanatik ajantin yo stupéid men ki istwa sa letènèl gade yon video. Gen ekip mwen yè. Fo bagay yo te di. Ajentin pap janm fè mwen chanpyon. Gen 21 an map mache de ajentin. Hee oh waw hahaha oh waw e moun sa yo rele fanatik jiskobou oh konsa pou lap pleure eeeeh 21 ans wi depi lap sipòte ajantin oh my God nan. E la map konprann lè ke gon moun ki di li renmen yon ekip, li renmen yon atis, se pa mes afè. Non, se pa mes afè, pèp ayisyen. Lè yon moun di fouco m renmen w, se pa mes afè. Se pon ti koze pit, sa vle di moun nan renmen w avèk tout li menm. Li renmen lè w ap pale, li renmen lè kè w kontan, li renmen tout ou menm nèt. Konsa, non, fanatik ajantin yo sa kap. Zanmi, pleure ladan tou. Antouka, jan n toujou renmen di l, Ayiti diktature la perle des Antilles, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, n ap kwaze nan yon lòt videyo, randevou kase pita 7 è, bizou bizou, one love e bon jounen.